Bonjou bonswa tout moun jodi a se 10 janvye 2023 m byen kontan ansanm avè n men pi gwo pwen ki pral fè aktyalite nan nouvèl la pou jounen jodi a gen difikilte pou yo enstale 3 manb yo e selon sa nouvèl yo fè konnen yo poko ka jwenn kote pou enstale yo eske se nan palè ou ankò lòt kote men Romana Samedi pote plis enfòmasyon Nan detay sa. Mèsi paske w fè chwa de nou pou enfòme w, mèsi paske w toujou rete konekte ansanm avèk nou. Nouvèl pou nouvèl, ann pran l nan kay pratik e se Sofiatv 83 ki gaye nouvèl la kote Busta John ap ban nou tout dènye enfòmasyon sou Nènèl Cassy, ekip Fantom 509 la, Reginald Boulos, Youri Latortue ak tout moun ki gen men yo enplike nan zak malonèt anndan peyi Dayiti. Enstalasyon Aretha t ap soti jodi a. Mwen byen yeswa pou yo te fè enstalasyon an jodi a palè. Mwen te di w gen 3 espas yo vize pou te mete l se vila dakèy, se direksyon jeneral pnh la anwo a la, se nan yon kay Jean Claude Duvalier te genyen sou pakou a yo t ap gade youn nan kote sa yo. Men pa bliye m te di nou tou men toutotan n pa wè arete a soti pa prese. Piske areta a ka toujou soti avèk lòt non moun. Paske le non de Laurent Saint Cyr areta a. Pa bliye m te di nou areta a kab sot a dezè a inè tande ou ranplase Laurent. Anben kounya bagay la vin nou rive nan nivo la se pa vle ou preske pa vle Laurent ankò yo bon yo pa vle Laurent vre men Laurent ap gade eske l ka soti li menm men lap chèche yon soti yon soti onorab men ki pa onorab Jean Will ki pa onorab pa nou an ok. Mwen soti onorab. Men kounya yo mande tèt yo fòk omwen yo konn kisa yap di. Sou baz sa a Laurent Saincier gen moun kap pale pou li. Ok. Laurent Saincier gen moun kap pale pou li piske yo di tèt yo gen bagay ki evoke kòmkwa gon koze ipotèk. ki pa ta dwe genyen sou byen, gon kesyon de deklarasyon patrimwàn, se sa nèg yo ap evoke ok, men le pwoblèm se ke Laurent Saint-Cyr, men sa verite a ye, pa gen bon rapò avèk 2 moun ki nan chanm komès la e yo di fòk yo retire Laurent Saint-Cyr. Pa bliye m te toujou di nou, dans le secteur privé des affaires gen gwo gen piti, gen youn ki peze ke lòt. pawòl yo ap gen plis otorite. Donk kesyon koze patrimwàn, kesyon koze deklarasyon patrimwàn k ap pale, koze ipotèk, donk se de bagay men Laurent prèske pa nan HCC ankò. Bon antretan si yo ba ou l menm, m ap ba w nèt ou menm. Fè vit, fè vit. An se sektè prive k pou ta dezinye w. Sektè prive ak pou ta dezini yo vre e ou pa ou pa ou pa ou pa zanmi yo non. Mande yo sa. Lè w a wè avè yo a mande yo sa. Donk antouka men men nan sa n ye. M panse m pa konnen si w ap di twòp yon ti bagay sou sa men fò m avanse HCT a m pa met dou HCT a nan pa sa ye. Mwen m te toujou di fòk Ariel pridan pou l pa viktim de HCT sa. De komisyon sa m rete la m p ap di plis. Reginald Boulos, André Michel ap fè e travay sa menm Dimitri Vorbe mete Nenel Cassy, Michel Martelly mete Nenel Cassy nou konnen ke Nenel Cassy al rejwenn Michel Martelly fòk toujou gen latwoublay pou ke Bill Clinton kapab voye yon kò anndan peyi an se petèt sa nou di nou pap fè bak anndan batay sa non fòk nou kanpe devan peyi etranje pou nou di yo nonnonnonnon sa pap fèt konsa nou konn ennmi peyi a Nenel Cassy pa sipoze lan figi moun Andre Michel pa sipoze lan figi moun, si nou vle ede peyi a ede l. Pa vin di nou nou pral vin voye moun, nou pral vin voye kò militè pou vin ede, nou konn kiyès kap detwi peyi an. Ke pèp la klè, pou ke pèp la konprann ki plas Nenel Cassy anndan peyi a se destabilize e se petèt sa nou di gen de moun ki pa menm sipoze viv ankò, gen de moun nou pa menm sipoze wè yo ankò paske but Nenel Cassy se fè de fo rad polis, se fè rad polis mete sou de jèn gason. fè yo al fizye vrè polisye e ankadre ebyen monopòl bandi anndan peyi a ankò fantom 509 ki kraze tout richès leta tout byen peyi a se ankò nènèl kasi ki dèyè fantom 509 kote ke li menm tou li te menm avèk youri chevri Youri Chevry te la pou te bay zam pou ansyen majistra Pòtoprens, Youri Chevry. Youri Chevry e Nenel Cassy se yo menm ki tap alimante tout mouvman gang ebyen tout mouvman fantom 509 yo anndan peyi Dayiti e nou wè Nenel Cassy stil la kote ke madam Lalim kap travay avèk madam Lalim pou destabilize peyi a pou fè nou aksepte wi ebyen yon kò etranje anndan peyi a Kote ke menm menm chofè menm menm chofè Nenel Cassy la fèk tonbe pa bal lapolis ankò nan dosye kidnapping anndan peyi a medam mesye wi Mesye dam. Tande tande wi se byen pou poun klarifye pou oditwa Gustave John yo. Wi. Lè w pale di fotonseksyonè. Men kiyès ki te kreye yo, se Nenel Cassy, Youri Chevry, Roger Millet, Printemps Belizaire. Yo te gen kòm bòs nan sektè prive a, se Dimitri Vorb ki te bòs yo. Dezyèm bòs yo, se Reginald Boulos. Lè w te wè foto m se k te mèt Thénardier ki t ap pede boule machin yo. Ou konn pou kisa? Wi. Se paske Prezidan Jovenel Moïse te gen yon kontra avèk, li te fè pou lapolis, avèk Reginald Boulos. Reginald Boulos li menm, lè Prezidan Jovenel Moïse wè machin yo pa bon, ti vwati kote wè polis yo ap vire ann Ayiti yo, machin sa machin de konba, lè polis yo pral nan operasyon yo pa ka al avè yo, ti vwati yo. E byen msye Victor si prezidan pa dakò kontinye kontra avèl li pral fè fas prezidan di finansye apre Nenel Cassy fè menm sou T9 nan mouvman operasyon yo wap wè yo boule anpil machin polis konsa yon fason e lè yo fin boulel jodia ou wè ki kote leta ayisyen ap retounen peye yap peye Reginald Boulos e moun sa yo. Waww Nou tande medam mesye. Sa vle di, Prezidan Jovenel Moïse te pran nan twa pa twa. Tout moun ki te lekòl nou konn jwe yon jwèt ki rele mòpyon ki rele twa pa twa. Se konsa, kolo pran pa kolo pran. Reginald Boulos, Prezidan Jovenel Moïse pa t vle kontinye kontra avèk Reginald Boulos. Ebyen Reginald Boulos avèk Dimitri yo finanse yon lotasyon kòm senatè pou l kreye yon gwoup mouvman polisye ou gen kwen se gen pa polisye pou kraze peyi a kite Jovenel Moïse. Pandan kanal prezidan Jovenel pral fè kanaval sou channmas ebyen ou wè tout nèg yo lavèjou nèg yo debake yo boule tout fang ki te genyen ebyen jodi a se menm nènè Cassy sa tou sekire chofè l sekirite l chofe l e pa premye fwa li gen plizyè sekirite deja yo arete deja. Kap goumen la polis pati se nan kidnapin enben li tonbe pa bal. Bravo! E sa se tout eklèsisman pou pèp la pou nou kapab pou pèp la kapab konprann nan kisa ke yo ye e jiska mentnan nou wè Nenel Cassy ebyen peyi etranje pa janm dil anyen paske lap fè yon trè bèl travay pou peyi etranje pou yo kapab mete ebyen pou yo pou ke Etazini kapab vini anndan peyi a se petèt sa ke nou menm nou pa fòk nou kanpe anfas peyi etranje yo fòk nou kanpe anfas Kanada pou nou di Kanada al pran nènèl kasi ou vle ede nou se pa de kò militè ke nou bezwen se de moun kap kraze peyi an se de zennmi peyi an nou bezwen debarase anndan peyi an e se petèt sa ke nou kanpe dan di nou di non nou pa dakò entèvansyon moun sa yo an Ayiti paske gen yon gwoup moun yo menm yo konnen kap kraze peyi an, kap kraze pèp lan, ebyen se gwoup moun sa yo nou di pou yo debarase anndan peyi an, yo di a fòk gen yon libète anndan peyi a, se poutèt sa nou mande popilasyon ayisyèn nan an nou pa moli nan batay sa, an nou veye enmi nou yo. Chofè la se chofè ki te chofè yon ansyen senatè e ansyen senatè sa pou nou fè ou la verite se ansyen senatè svp. swadizan ki se sektè demokratik, men pa wè avèk konpòteman yo ki se sektè demon-kratik. Chofè sa, se chofè pèsonèl senatè Nenel Cassy. Se youn nan moun, tande pèp ayisyen, tande wi, pèp ayisyen, chofè sa, tande. Anndan peyi a la, men chofè sa, kote ke wè pèp la pa vle ret anndan peyi an, paske se kidnaping anwo anba sou kote. Yo te arete l paske li t ap fè latoubèd piblik. Li t ap tounen pèp ayisyen kote li t ap finanse gwoup ame. E nan yon ka tou se yon nan moun ki se manb fondatè ou di ki se bòs Fantom Six Cent Neuf nou konnen ki t ap teworize tout pwojè Prezidan Jovenel Moïse t ap fè pou pèp ayisyen an. E chofè sa jodi a la se yon chofè non sèlman li te vitim nan kidnapin, Pou chofè sa tou tou, jodi a la men yo kenbe chofè a, non sèlman lapolis al metrize l, li pa dakò lapolis metrize l paske li gen zam ilegal nan men li, li gen zam manch long nan men l, l al tire avèk lapolis, anben lapolis li pase pa lamò. E ki pou kiyès l ap travay, l ap travay pou Mayen Kase. E nou pa bliye tou dosye Dèlma 40 lan, kote se menm peyè sa a ki te jwenn nan machwè l kasi a. Èske Hilary an priyorite? M ap rale André Michel. Si André Michel an priyorite, w ap rale Neel Cassy. Men se kòkòda figawo. Tou de ap travay pou menm bòs ki se Ariel Henry. E pou kisa Ariel Henry ap travay? L ap travay pou anbasad amerikèn, anbasad Kanada, anbasad Lafrans. E sesi, men dcpj jiskaprezan, dcpj bezwen tande Neel Cassy. Yo bezwen m kap renmen Legacy paske Ariel Henry avèk André Michel ap sipòte l se gen kontwòl pouvwa e chofè sa ki mouri ankò se chofè nèg senatè Noel Cassy ki te patisipe nan kidnapin lapolis al dèyè metrize l lapolis paka metrize l yap tire avèk lapolis ebyen li tonbe jounen jodi a. Tande wi medam mesye tande wi. Nenel Cassy telman ap bay pwoblem anndan li menm travay pal se destabilize mete bandi fè kidnapping chofè sa son chofè ke lapolis al metrize paske li enplike lan kidnapping chofè ki moun li ye Nenel Cassy ankò anndan peyi an sela vle di neg sa yo mete yon yon yon sitiyasyon Pè anndan peyi an, yo gen yon bi byen detèmine pou yo fè pèp la pè, pou pou ke pèp la pa ret anndan peyi an, pandan yap fè nou pè a se menm yo menm ankò ki anndan pouvwa, se menm yo menm ankò kap mande, yap travay avèk direksyon Etazini Kanada Lafran, Kanada Lafrans, menm pou yo fè nou pè pa rete anndan peyi an, se yo kap seme latwoublay e kidnaping anndan peyi a wi frèm. E jodi a la, e jodi a la. Depi yon moun ap viv Ayiti, ou konprann politik peyi a, Neel Cassy se yonn nan moun ki se manm fondatè gwoup Fantom 509, nou konnen ki t ap kraze brize sou prezidan Jovenel Moïse la. Neel Cassy se yonn nan moun ki gen plis gang ame nan do l. E Neel Cassy ki se basyon. gang peyi dayiti e misye plis baz li retwouvel nan zòn kafou de kafou jiska maryani e misye vin pran rivyè kad la nèt e nou pa bliye deklarasyon vitelòm vitelòm dil te konn travay avèk ni al kassy ni andre michèl ni marijori michèl ni rosmila tout moun kite nan opozisyon fas a pèp jovenel moïse anben kounye a kòm jovenel moïse yo fin asasinel e nèl ka e. E. Vitelòm, Inosan Vitelòm, deklare li di w konn gen reyinyon pla k ap planifye li avèk nèg sdp yo kont Jovenel Moïse lakay li e pami ma pami yo l konn bay materyèl tankou machin avèk zam e pa genyen ki di machin mèsenè t ap itilize yo si se pa t manm nan sektè sdp a gen sòti atravè de Vitelòm Inosan jodi a nou wè Vitelòm vin pran pozisyon kont nèg yo li deklare li di se paske nèg yo te fè l travay. Nèg yo pa vle peye nèg ki te ye yo, nèg yo pran pouvwa san li menm, epi li vin an fas nèg yo, li vin kreye tout latwoublay ou wè nan Laboul, tout kote ou wè la yo. Jodi a tout moun konnen ni Vitelòm, Vitelòm se manm, se manm, Vitelòm Inosan ki se yon swadizan yo di se chèf gang, epi li se manm svp. Sa vle di tout nèg svp ki avèk Ariel Henry, tout sa w ka di de Ariel Henry, ou ka di l de Izo. Ariel Henry pa pi pwòp ke Izo. Ariel Henry pa pi pwòp ke Vitelòm. Ariel Henry pa pi pwòp ke Babekyou. Ariel Henry pa pi pwòp ke Iska. Ariel Henry pa pa pi pwòp ke Lanmò San Jou, paske se kòkòba Figaro. Dayè, kote ou ka pran konsèy de, kote ou ka pran, ou ka pran konsèy de Izo, de Ti Lapli, de Krisla, de Lanmò San Jou, de Vitelòm, ou pa ka pran konsèy de Ariel Henry, paske Ariel Henry se youn nan moun ki t ap manniganse, ki t ap planifye. avèk Madam Lalin tout operasyon pou asasine Prezidan Jovenel Moï paske Prezidan Jovenel Moï pat dakò antre nan lojik pou pran kòb pwojè pèp ayisyen an, menm di pèp ayisyen an, pwojè wout, pwojè lopital, pwojè lkrisite pou l te fè FMI. Anben se atravè sa tou ki fè Madam Lalin vin federe on gwoup gang, paralèlman li vin fè ni jenès ni jepèp. An menm tan ti mete sdp avè yo ki te kap asasine prezidan Jovenel Moïse. E jiska prèv di kontrè, sa pa vle di rapò dcpj bay yo di w Ariel Henry se youn nan ki patisipe dirèkman, otè di krim de lamò prezidan Jovenel Moïse. Mwen pa di lamò, asasina, nou pa ka di lamò, asasina prezidan Jovenel Moïse, y konpri madam Lalim tou, paske prezidan te fè apèl avèk madam Lalim, li pat ka, li pat vle reponn apèl la. E nou konnen jan n toujou di, renouvèlman manda Billy se pou kontinye gangsterize pèp ayisyen an pou ke yo kapab akouche okipasyon militè anndan peyi a. Tivan Games n ap kontinye avèk seri enfòmasyon yo men nou pral jis omwen ajoute nan enfòmasyon ke Games bay la sou kesyon chofè Nenel Cassy a. Ebyen efektivman se chofè Nenel Cassy ke lapolis touye nan Maryani yè swa, se yon gwoup nèg kite spesyalize yo nan kidnape moun nan zòn nan. Ebyen chofè sa a li rele Jocelin Hyper Junior, se misye ki se chofè ansyen senatè Nenel Cassy ki li menm ki mete yon gwoup gang nan Maryani kanpe. Ebyen gwoup gang sa a aprè ke li te pral kidnape ansyen depite Smith Mathurin finalman lapolis te pral fè yon operasyon nan zòn nan yè swa kote ke yo te pral rive demantle gang sa a pami yo gen plizyè kò moun ki te pèdi lavi yo nan kad operasyon sa a ke lapolis fè yè swa nan Miami. Rekòmanse pami yo pou mwen paske sa ki pase la toudènkou Nenel Cassy rantre nan telefòn nan. Rekòmanse pou mwen. Pami yo. Pami yo gen an total 4 moun ki mouri nan gwoup gang sa a. Gen Jocelin Hitler, Jocelin Hiter, Junior ki li menm se chofè Nenel Cassy epi gen 3 lòt prezime bandi ki yo menm fè vwèl. Kou peyi san chapo, nan kad operasyon lapolis mennen yè swa nan Miami nan sousi pou kapab al deniche yon gwoup gang ki twouve yo nan nivo Mariani. Eske nou tande medam mesye. Men Nenel Cassy a wi ou va men men pwoblèm peyi a wi. Nèg sa yo yo met yon destabilizasyon. kidnape moun, mete moun veye moun kap soti kote ke yo soti, kidnape moun san rete, jis pou kisa, pou yo kapab moutre w ke peyi a pap dirije, se travay sa menm.